Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la jodi a se mèkredi 7 desanbre 2022 madam mesye yon lòt fwa nou vrèman kontan rantre lakay ou avèk menm vayb la menm detèminasyon an pou nou kapab pote ba ou Yon nouvèl emisyon konsènan batay ki genyen nan zòn Laboul 12 ant nèg Ti Makak yo avèk gwoup de gang Toto ikonpri nèg Kris yo ki anba nan Ti Bwa. Ebyen Ti Makak li menm li refrape ankò pou pirèd, Ti Makak frape pi fò. E fwa sa, Ti Makak li menm, li pase nan yon vitès siperyè. Gen yon videyo ki rive jwenn mwen. Mwen te fè yon premye emisyon lè nèg Ti Makak yo te fon pote boure sou nèg Toto yo. Sè dènye tan nou wè nèg Ti Makak yo, y ap vale tèren. Nou wè nèg Ti Makak yo vin pi pwisan ke jamè sou gwoup de gang Toto a avèk nèg Kris yo. Lè m fin fè emisyon sa. Genyen yon Arab ki te voye yon enfòmasyon ban mwen. Arab la di m konsa gen videyo ki fèt men li poko gen aksè avèk videyo sa yo. Men l ap gen aksè ak videyo yo kanmenm e l ap fè m jwenn videyo sa yo. Kounye a la, mwen menm m te trè pasyan. Ebyen fòk mwen di nou, yè swa byen ta videyo sa rive jwenn mwen ansanm avèk yon voice ke Ti Makak li menm li t ap fè. Ebyen voice la rive jwenn mwen ak tout videyo a. Kidonk nou menm nou gen pye nan atè tout kote. Kòm nou menm nou se Woben Dèbwa, gen kote nou pa ka ale. Lè m di w gen kote nou pa ka ale, pou moun kapab idantifye nou kòm kòm sa nou ye a. Men pafwa nou konn ansanm a nèg yo, nèg yo ap gade nou yo pa konnen si se nou e yo konn ap pale ak nou yo pa konnen si se nou paske nou menm nou se yon ansanbl de Woben Dèbwa. Ebyen mezanmi videyo a rive jwenn mwen la. Ti Makak touye 3 nèg pou Toto, pou Krisla tou. Li koupe tèt. tou le 3 nèg sa yo. Video a vin jwenn mwen la, m pap ka pase video a kote 3 tèt nèg sa yo ye. Men kelkeswa moun ki ta renmen wè video sa, video sa k vin jwenn mwen la, Arab la fèm jwenn video sa, genlè se mwen menm premye moun ki jwenn video sa e video sa genlè poko janm pran lari paske jan Arab la pale avèm la, video a gentan rive jwenn mwen la e nou konnen bagay yo deja nou menm nou gen pye nan tèt tout kote. M pral pèmèt nou tande dans un premier temps son videyo a paske m pap ka pase videyo a paske nèg yo tiye nèg Toto yo, yo koupe tèt yo, yo pran tèt yo, yo mete atè yo fè videyo epi nèg yo ap pale. M ap kite nou dans un premier temps tande son an e aprè sa n ap retounen pou nou kontinye avèk emisyon an e m pral pèmèt nou tande tou yon voice ke Ti Makak li menm li mete deyò. Tèt koupe epi boule rès la. Ou tande? Gade, on dal, on dal ti grapya, gade, men yo, men yo. Men yo, men yo. Men yo, on vann Edga. Edga. Ou men menm, ou met pozo, map pon, met pozo Edga. Edga, ou met solo. Ase ou pi cho nan batay sa, map pon kan menm, on tande? Toto, toto. Nou chanje inspektè a pou nou vin fè konprann pou nou vin pou nou vin anmède nou ou wè sa m di w lan men travay m ap met nan men nou tande m di nou sa m ap met travay nan men nou m ap met travay nan men nou tande m ap met travay nan men nou tande gad on gad on dal ti grapyay nou genlè pa konn sa k mannken yo ey nou pa konn sa k ti magan yo ti magan man gade Edga Congé Carlos Toto Junior junior bo fito tou a nou met poze nou tande nou met poze nou eh bon ok tande leta gade men travay mpap neglije fè nou wèl tou non paske e nou kap kraze peyi a m konnen te gon reyinyon ki te fèt chèf de lapolis te la dede yo te la pou yo vin atake nou tande. M konnen byen tande. Leta pran reskonsablite nou. Leta pran reskonsablite ou tande bann visye. Ou jwenn radyo kominikasyon. Hey! Chèf de la polis la m konn toto bò tè anlè a wi. Polisye a koute 44 mil goud. M konnen. Enben ok tande. M konnen nou. Gade. Bann grapyay, bann krazèt peyi. Hey Krisla ou menm a tout ekip Jenèf ou a. E nou fina peyi a tande. A bann pouvwa vòlè sa yo, pouvwa chat sa yo, gang sa yo. Tande. Bann boujwa. Map pare tann nou tande bann ti salòp tande map tann nou menm men tèt nou. Gang fòse for life. Agranman for life. Agranman yo la. Agranman for life. An bèt. Tèt sa ti vidan pou. Ebyen mezanmi se konsa bagay la ye ti makak li menm li tiye nèg yo li koupe tèt yo epi li fè videyo yo videyo yo rive jwenn nou nou pap kapab poste videyo jan nou te dil Ebyen kelkeswa moun nan li menm li kapab gen aksè avèk videyo a depi ou mande nou aksè ak videyo a. Ebyen nap kontinye mezanmi avèk emisyon an la kidonk m pral pèmèt nou tande yon voice ke ti makak li menm li mete deyò voice sa ki konsène Toto Bòlèt Vòch sa ki konsène yon ansyen enspektè nan komisarya Tomasen 25 lan, li menm tou ki gen gwoup de gang pa l ke l ap jere anlè a, menm jan avèk rapò ki te sòti dènyè fwa ki te fè konnen 40 pousan nan polisye yo nan gang, sou 10 polisye w ap jwenn 4 oubyen 5. ki nan gang, kidonk bagay yo vrèman konplike nan moman an, e Ti Makak li menm ki pa neglije lonje dwèt li byen long sou chanjman ki fèt nan komisarya Tomasen 25 lan, Ti Makak li menm ki ta fè kwè ke nèg Toto yo tou pwisan. Antouka, se 2 gwoup de gang k ap afwonte, ya degaje yo kou mèt Janjak pou yo rezoud pwoblèm yo, gang ak gang ap afwonte, lapolis degaje nou bay tout moun bwa kale. Paske nou wè sa nèg yo fè ak peyi a, nèg yo gangsterize peyi a, gang tout kote nan peyi a, pa gon kote nan peyi dayiti ki sef, kote moun te kapab pran, kòm si lontan pou zòn rezidansyèl, yon zòn kòm si ou menm ou te kapab ale pou pran yon ti detant ou, kounye a la pa gen zòn rezidansyèl, tout kote nèt nan peyi dayiti dekrete kòm zòn de non dwa, antouka lapolis, m ap pale avèk polisye. Reveye m anba kout bal. Anpil bal. Depi w gen zile mo yo chanje. Enspektè Tomasen an te la. Toto avèk Edga Leyis. Kanje. Kalòs. Bofi Toto a ki se Jinyò. Se nèg sa yo. Se gang sa yo. E Toto peyi pou Edga paske li te gentan gen avi de rechèch de ansyen enspektè Thomas Jean Edgar Aloyse. Toto peyi pou blanchi dosye misye. E misye menm peyi pou mèt krisla depi li bay tèt mwen ki se Rouen tout moun konnen m deja, tout moun konn non an deja. Li pwomèt Kris la depi l bay tèt mwen l ap blanchi dosye Kris la. E jodi a la maten an la nèg yo atake m bon m met bagay nan men yo. An m di yo mwen menm sa m pa anmède moun men moun pa vin anmède m kote m ye nan monn mwen an la. Enspekte Tòmansye an yo chanje l. Edgar a toto fè chanje espektè tomasyen an li met yon Edgar met vòlè parèy li pou vin goumen avè nou la kote nou ye a la bon m kwè l pran bal wi li pran bal m pa konn si e nan men osinon nan pye l pran bal men li pran bal lap lap lap viv soufrans sa la pase m di w sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav li ye. Mwen m di nou sa depi m pa anmède nou nou vin anmède m map konte nou. Map konte nou tout nèt kèlkeswa sa l te ye a. Gen anpil nèg ki chape. Sa k chape yo e bon pou yo. E priye Bondye tou lè jou. Mande Bondye ban nou chans. Mwen m konnen jan m frajil sou kout bal mwen Bondye ban nou chans. E. M pap di nou anyen m pa menm di nou anyen chèf de la polis la ou nan pati pri pran responsablite w ou pa ka chèf ou ki te tiye Edgard Reminol la wi pran responsablite w dede yo pran responsablite w ou tande pran responsablite w. Nan ti polis sa yo si yo te vin la yo te vin mouri ou tap koz yo nou menm ki tap koz yo mouri pase nou fè nou fè ti bwa fè lapè a gran avi nou fason pou vin atake nou tande mwen sèlman mta renmen nèg sa yo pou vini gwo to gwo to yan ou menm mta renmen yo pou vini lè yap vini vini vin vin vin vin vin bif mwen. E malgre sa, tout jan nou vire, n ap fini nan peyi a kat kwen. Tout kat kwen peyi a n ap fini avè l. Ou konprann? E timoun pa ka al lekòl, lavi chè, ensekirite tribò pa bò, gaz tèt nèg. Lajan ameriken sa sa dènye degre ou konprann li pa gen anyen pou moun fonksyone nan yon peyi e pandan nou menm nou ka fè e pa fè nou pa ka fè nou kapab men nou vle pou tout sa an ayiti li apati a nou menm li pap janm konsa e pa sèl nou pitit bondye toto latè an antye pat pou ou tande. De Taraza, de Boutilye a Kafou, tout tè sa yo e pou ou yo ye. M kwè e pou ou yo ye. Men m pa kwè pitit Desalin yo te ye non. Osinon tou, ou pa t fanmi Desalin non tou tou. E pa se pa gen Leta. Si te gen Leta ou menm wè menm, pase tou wè tout nèg ou yo alèz y ap fonksyone tout kote, yo alèz yo viv jan yo vle, yo gen machin blende. Yo gen tout bagay yap fonksyone pa vre? Paske ou gen lajan pa vre, ou achte ou achte bwat leta, ou fèmen djòl leta. Konprann? Ou ofri yo tè. Ou ba yo tè. Genyen yo gentan bay tè la nèg ki nan gwo pòs nan leta. Ou ofri yo tè, ou gentan ba yo tè. Toto. Pou yo vin vle manje pa vre? Bon kounye la ou menm ou fè Humm Gran avin ti bra fè la pè yon fason pou vin atake m pou vòlè ti bra yo vin atake m anvi men m kòmanse tiye ladan yo tou m pran 3 manch long la toujou papa e gen rès toujou yo m poko wè n yo men gen rès toujou yap pote yap pote yo ban mwen map jwenn toujou mèsi m ok kòm m pat vin pou m twò pale avè nou epi map fè yon rapèl tou. Sou jounalis yo. Jounalis yo twoupe pou pale tenten yo. Gen tripotay lakay. Epi TT wap fè yon bèl travay pa vre? Fè travay la pwòp. Pa pale sa w pa konnen TT. Afè bay lòt peyi yo ap negosye avè m pou m bay e pou m ka livre tilapya sa pap janm fèt e l pap janm fèt tou non. Si m rive, si m la jounen jodi a, m ka konte konbe dwèt ki fè m rive la, konbe moun ki fè m rive mete m la a li. E m pap janm mete, m pap janm mòde dwèt ki te ban m manje. Ou gade? Moun ki se pou mwen, m toujou prè pou m se, chanje chemiz pou li. Konprann? M toujou prè pou m, m sonje li pa bal boule. Depi se moun ki te swe pou mwen. Ou tande? Sa di wap fon bèl travay wi men, men pale sa w konnen. Chache enfòme dabò epi pou ou ka pale, rete pou w travay lakay. Manje sa moun pa manje a djol ou tande. Pase yo peye nou menm, gen yon lòt jounalis ankò wi. Yon eta de ti bandi sòt. Yon eta de ti bandi sòt ki kalifye tèt yo se chèf. Sa pa chèf, sa pap janm chèf tou. Bon sa yap konplete nan kraze peyi li. Se pou konplete nan kraze peyi ou pa chèf e ou pap janm chèf ankò. Menm, ou pap janm chèf. Kom di nou, m bal anpil apè nou konprann. Son de ti moum te vin pase pou nou. Chèf de la polis lan pran moun. Bonè yo bò tè, pran moun. Bon, nou fin tande Ti Makak li menm ki t ap pale. Ti Makak di anpil koze, li mete anpil bagay atè. Kounye a la, analiz ki pral fèt. Se vre Ti Makak se yon chèf de gang. Se vre Ti Makak gen zam ilegal nan men l. Se vre nèg Ti Makak yo fè anpil ekzaksyon anlè a. E nou tande jan Ti Makak ap pale. Li menm, sou zam ni, li pa manje anyen frèt. M ap raple nou ke Ti Makak se yon ansyen lyetnon nan lame Anèl Jozèf ki te gen anba a nan Vilaj de Dye. E ta, enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè Ti Makak te genyen bon rapò avèk Anèl Jozèf. Lè m mete dwòn mwen anlè, Ta sanble Ti Makak te gen yon sèl ki te gen rapò ansanm avèk Anèl Jozèf e enfòmasyon ke mwen rive jwenn nan kad ankèt m tap mennen pil galil nou wè Loran Lamòt li menm li te kòmande pa rapò avèk Jeneral Salim Soukar la. e Laurent Lamothe te fè konnen pil galil sa yo yo te remèt lapolis yo pou lapolis te bay polisye yo, n ap pale de direktè jeneral lapolis la alepòk, men gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè pil zam sa yo te desann al jwenn Anel Joseph anba. E lè nèg yo te fin tiye Anel Joseph, kounye a la ti makak li menm li te rekipere tout zam sa yo. E nan kad kout pye nou te fè nan plizyè baz, nou wè nèg yo gen bon manch long. nan men yo. Antouka, si gen yon lachas o sòsyè kap fèt dèyè bandi ak zèl sapat, nap fon lachas o sòsyè dèyè ti makak. M dakò si nap pati a bòt ti makak, wi ti makak fè yon seri de bagay anlè a ki merite poul sanksyone. Men si nap sanksyone ti makak, ann monte nan blòk Toto a tou, ann desann nan blòk Krisla, ann desann nan tout lòt blòk, Vilaj de Dye, Matisan, Fontamara, Gran Ravin, Bèlè, tout kote Nou konnen ki genyen bandi sans ou bliye nèg 400 mawozo yo nèg vitelòm yo mezanmi si nap sanksyone bandi ann sanksyone tout bandi nan peyi dayiti ann sanksyone bandi ki genyen zèl sapat nan men yo bandi ki nan machin blende bandi ki nan machin ofisyèl bandi ki dèyè biwo bandi nou kapab di ki gen rapò sere avèk prezidan, bandi ki gen rapò sere avèk premye minis, bandi ki minis, ki tout bagay nan peyi Dayiti. Alò si n ap fè yon lachas o sòsyè vrèman, si nou vle rezoud pwoblèm kriz ki genyen nan peyi Dayiti, si nou vle fini vrèman avèk dosye ensekirite a, mesye nou konn kote pou nou kòmanse, nou konn kote pou nou fini. A bòn antandè, salut! Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine